Gade pwoblèm, gade pwoblèm, gade pwoblèm, gade nèg ki pral anba kòd, gade senatè ak depite ki yo menm gen dyare, gade ansyen premye minis ki yo menm gen dyare, gade ansyen minis ki yo menm nan moman n ap pale la a nèg yo panike, nèg yo dekontwole. Nèg yo pa konn ki sen pou yo rele ankò paske bagay la grav. Nou kontan rejwenn ou ankò yn fwa e pa bliye siw apèn konekte sou kanal sa a ou sou TV Lakay Haïti pwen kòm se dezyèm video nou pou jounen lendi 21 novanm 2022 a e nou kontan avèk ou. Nap kontinye enfòmew jiskobou jiskaske nou pa kapab ankò e se devwa nou se misyon nou sa Se kenbe w enfòme sou kèlkeswa ebyen aktivite li a keseswa an Ayiti oubyen aletranje pa ezite tape tvlakayhaiti.com epi rete la. Dosye gang nan peyi Dayiti ki yo menm gen 2 minis ansyen minis nan tèt yo kap finanse yo ba yo lajan ak voye achte gwo zam kay tonton Sam voye ba yo ebyen jodi a la a Boul la pete, anpil nèg mouye e nèg yo gen pwoblèm e nan moman nap pale la a gen Luis Abinader ki se prezidan dominiken an misye resevwa lis ki gen minis, ansyen premye minis epi ansyen prezidan te mèt ou te prezidan pwovizwa nan peyi a depi w enplike nan zak sa yo ke yo repwoche nèg politik sa yo ou mèt kòmanse prepare men w paske ou pral pran kòd. Kon krab yo mare pou al vann nan mache paske gen anpil nèg nan moman nap pale la ki deja ap fè anpil manèv pou kite peyi a pou al kache swa Jamayik ak lòt peyi ke petèt yo konnen blan an pa pral fouye zo nan kalalou pou jwenn yo ebyen nap di w ou vrèman twonpe pitit gason m paske pa gen asòti de la sa w fè a wap peye l la. Depi w te nan gang fòk ou reziye w fòk ou aksepte pou w pran kòd e fòk ou bay e bi de ki manyè de ki e donk e konivans ou genyen avèk bandi sa yo ke jodi a ki tounen yon veritab pwoblèm yon veritab kochma pou pèp ayisyen an nou paka viv anpè nèg ki deyò paka antre e moun ki la ap chèche wè kòman Yo ta kite paske peyi a pa bay moun anvi pou viv, peyi sa a pa bay ti jèn yo oken espwa, tout espwa yo se jwenn yon bout viza e vwayaje al viv nan lòt peyi. Antouka, nou pral envite w gen tout detay. Bonswa TT, kisa k gen nan aktyalite a? Al peye 5 an tax. Kounya m pral egri kont li paske l vin milyonè nan do mas pòv yo nan yon kestyon lampadaire etc. Nèg yo ale yo on wòch koute peyi a 10 milyon dola yo pa anv anyen ladanl pou le sena pou konstriksyon sena a kòm pral egri nèg yo ale yo kraze li lavach yo arete Jean Maltinès Lamy yon polisye ki tap defann dosye sa jiskaprezan se kabrit kap dòmi li lavach kote yo te di pral fè ayewopò kòm pral egri Kò m pral egri kont Michel Martelly la a, kòman lasosyete ki pat menm ka peye kay li la a nan Florida, on nèg ki tap vòlò kamyon pou l fè dwòg, kounya l vin miltimilyonè sou do w menm ki sòt, epi w di w m egri. Morvan m ba yo anpil men m panse fò n kontinye, n pa kapab bay vag. Ou konn tout sa w di la yo men m pa gen repons pou yo anplis mwen pa ka pale anpil sèl sa m ka di m ka di TT mwen renmen w anpil e m ka di fanatik trip foumi yo fanatik Theriel Thelus fanatik bout TT yo kontinye sipòte bout TT nan travay l ap fè yo m tou salye fan BBJ entènasyonal yo. Loske kèk ti Ayisyen kap di w ou egri, egri kont kisa? On nèg vin la li di w li konstwi 25 stad. Si n te gen 25 stad nan peyi a, se pa Qatar non nou ta pral gade mondyal la. Nou pa tap oblije ale jis Qatar non, yo te ka di Ayiti la ap òganize mondyal. Epi sak dwòl lan, de journalist avize al kouvri sa, yo pa menm kestyone misye. Ou son se 25 stad dan don vou parle. Kote yo pase? Yo anba lanmè. Yo anba lanmè. Nèg stad la. Ebyen la sosyete, nèg stad la, nèg 25 stad la, le Kanada anonse sanksyon kont li. Paske ki sa m tap di talè a lè m te pale de la près ayisyèn. Gen ti ankèt mwen menm gen de dosye m ap trete isi a la. Men, m panse ke an Ayiti, gen dcpj, etsetera, lòt enstans, ministè de lenteryè, yo ta, yo gen plis mwayen pase m pou yo trete yo. Kote sèvis de ransèyman an? Kote sèvis entèlijans la? Kote l pase? M ta renmen sa. Kote l pase? E men se sa wi Kanada ap pwouve n la a. E pandan map pale avèn la a Louis Abinadel misye kòmanse travay sou lis la e tout non yo sanksyone par le Canada par les Etats-Unis yo gentan rive nan men Louis Abinadel e pandan map pale avèn ou la a enfòmasyon mwen genyen sèvis de ransèyeman dominiken li aktive o maksimòm lap kuizine yon pakèt nèg ap antre sòti lakay li. Paske menm nèg sa yo ki pa itil peyi a anyen, se pran lajan an Ayiti al envesti kay vwazen. Yo gen kay yo Ayiti, yo gen dezyèm rezidans yo an Repiblik Dominikèn, epi ti boubout yo ap dòmi ladan l. E sa k fè aktyèlman la a, pandan gen sanksyon k ap pran, gen anpil ti limena t kòmanse fache. Paske chèf yo an difikilte. Kay yo riske pa ka peye, genyen tou ki sou wout retounen an Ayiti. Nou pral gen vizit lòt semèn nan wi, n ap gen vizit. Gen anpil la t kòmanse gen kè sote, paske yo pa ko konnen èske pa gen kòd ki pral pase nan bra yon seri de nèg, e gen presyon k ap bay la a. Wè, bon, bon, m pral ba nou enfòmasyon la a. Wè Ariel ret la a? Kanada anonse pli de 16 milyon de dola, sa pa janm fèt fasil pou de peyi etranje pou yo dakò debloke lajan pou yo bay yon gouvèneman defakto. Tande byen sa m ap di n la, lasosyete! Kote m kwaza bagay? Se gwo bagay m ap di n la a wi. Sa pa rive fasil pou de peyi etranje pou yo aksepte debloke de milyon de dola, pou yo bay yon gouvèneman defakto. Sa pa fasil. Bay yon gouvèneman de fèt, defakto, tout lajan sa l pa fasil. Ariel, misye gen kòb ki kapab rive pou gouvèneman l lan kontinye fonksyone a kondisyon. Gen moun la yo egzije Ariel fò l mete yo anba kòd. Pral gen zin nan peyi a wi. Rete branche m ap ba nou rès sa demen. Se bon sou Ariel Henry. Gen nèg la gen sanksyon ki pran pou yo ke yo ap egzije Ariel moun sa yo sipoze mete yo anba kòd. Sa fò nèg ap di w pèsekisyon politik etc n ap gentan konnen klas politik sa gon pakèt move je ladan l ki merite kraze fòk li refèt fòk li depatcha. Sa yo la gen moun ki fèk monte ma tounen sou sa demen sa se kay zanmi an epi l di son ti monnen epis kote nèg yo Fò m fò yo, fò peyi a wè nèg yo, wè zanmitay. M te di n sa, depi premye emisyon m te fè sou dosye a, m di nou, jamè 203. Si yo ap sanksyone pou Michel pa ta la, se blag! Michel pa ka pa la. E se misye t papa, gade misye, gade foto misye ak Lolo pou wè, se papa ak pitit. Nèg sa yo gaspiye lajan, gaspiye milyon sou do peyi a. Ke yo gagote lajan petro karibe a. Te gen plis pase 4 milya de dola ki disponib la pou le devlopman dayiti. Nèg yo gagote pi fò lajan an. Men misye la, men nèg yo la. Se papa ak pitit, brad sou brad sa. Kanada di mesye atansyon. Tande byen wi. Premye fevriye 2013. Jean Mathulness misye rele, Jean Mathulness Lamy. Nèg yo imilye misye, yo arete l, pase l mizè. Se apre anpil tan misye libere jiskaske l abandone, misye pati kite peyi a. Akoz dosye Lilavach la. 26,5 milyon de dolar te disponib pou konstriksyon ayewopò. Tande, ayewopò entènasyonal. Menm yon wòch pa poze. Aprè sa yo te poze, di yo pral fè l la. Se kabrit, se bèt k ap dòmi ladan l. Epi menm ekip nèg sa yo ap pase n nan betiz. Yo nan yon pakèt ti visye nan laprès, yon pakèt ti grangou sou rezo sosyal k ap defann yo. Se pa nòmal. Nan nouvèl Ayiti a fòk gen moun ki pran responsabilite yo. Dola senkant, santim. Oh oh! Nèg yo Santi m nan wi. Michel Martelly deklare, m a vin sou sa demen. E m pa ka ba nou tout bagay jodi a. Misye di nan santi m nan sèlman. Se 100 mil dola yo antre chak jou wi. E misye te di sa pa mwen non. 100 mil dola wi. Nèg yo pran lajan sa. Gen plis timoun ki pa ka al lekòl. Lè ou vin an kestyon e psougo. Bon, bay sa kraze lekòl nèt. Chak depite gon lekòl nan valiz. Kounye a Gary Bodeau ap pran pòz bon moun ni. Gary Bodeau wi. Gary Bodeau wi. Nèg, nèg, nèg seyans malatchong nan wi. Nèg kal vann dlo nan anba a wi. Seyans pou dlo wi. Konbyen milyon goud gaspiye pou dlo sèlman wi. Misye annik fin eli depite. E nan otèl sèlman l dòmi ap peye 150 dola otèl chak jou wi. Misye towo sa wap gad sou ekran wi. Kounye a vin pran pòz. Men men Michel la wi avèk Hervé Fourcand wi. Kisa la presse haïtienne pat konnen la de nèg sa yo? An w panse Canada, ou wè sa, ou wè sa? Canada ne fait que confirmer sa ke nou abitye di. Kòm nou gon sosyete ki pa kwè nan ti nèg. Se blan lèl pale tout moun dakò jodi an Canada pale epi tout moun oh bagay bravo men sa yo se pa nouvèl yo rele san kominikasyon les chiens écrasés pon nouvèl nouvèl fòk li nouvèl di nèg sa yo nan vòlò nan gang kore gang pale ak gang etc kestyon dwòg yo pa nouvèl. Hervé Fourcand sa a, solda k tal pote telefòn yonyon pou kòlèg la, misye son chinwa li ye, yo jwenn, ou pa wè Morvan tap pale sou sa? Konvèsasyon m yonyon avèk senatè a wi, kap planifye wi, pou atake advèsè pou li wi, on senatè de la repiblik wi, Kap kominike an pèmanans avèk yon chèf gang wi, kap planifye krim wi. Aah wen. An vèy, bagay sa difisil. Antre nan yon dosye konsa, san yo pa gen o mwen yon minimòm eleman konvenkan nan men yo. E pa bliye, yo al pran plizyè chèf gang an Ayiti. Nou pa konn kisa yo di. E pami nèg ki nan men yo, yo gen zo nan men yo ti David. Nèg sa pat gen presyon l tap pale. E sil gen presyon sou dol. Li jap pale l depale ankò wè. Bon e si misye kounya al rive devan e enstans federal ozetazini. Misye ap pale li repale l pale l depale. Ou pa wè lòt nan peyi a wi. E sat fèm di w. Sanksyon Kanada Etazini poko anyen non. Tout otan se Ariel ki ankò la, sa pa min anyen non. Men kòm Ariel gen presyon sou do l. Paske lajan y ap bay Ariel, se a e kondisyon wi. Se sou kondisyon Ariel ap fonksyone la a wi. Ou remake pou wè. Ariel pa t vle chanje minis yo non. E si misye pa t chanje minis yo, Kanada pa t janm bay kòb la non. Se tete kap pale avè nou la. Si Ariel pat chanje manb nan gouvènman an, Canada patap janm bay lajan l pwomèt la. Alò, li pwomèt pou l bay la. Li patap janm pwomèt li. Paske kisa k rive? Alò, gon, gon, gon ti prekosyon pou n pran sou sa. Kògwoup tèlman kritike an Ayiti. BINUH, Kògwoup, yo tèlman kritike an Ayiti. Sa ka rive ke yo ap fè yon jan pou yo yon ti kras netwaye imaj yo. Men gen yon bagay nou di souvan, Mieux vaut tard que jamais. Paske yo nan peyi a kanmenm e n poko ka pouse de yo vre. Si se fason yo ka ba l yon ti kout men, kite yo kontinye bay li. Ou gen dwa fè pil analiz, ap pale gwo franse, oo, bagay, atansyon. Pou mwen menm, yo poko bay manti. Pou mwen, yo poko bay manti la menm. Se konfimasyon yo bay, yo pa bay manti. Konfimasyon yo bay.